wè nesesite tou pou yo itilize sistèm CGM. Lè m di de plis an plis de moun wè nesesite pou itilize sistèm CGM nan, sa vle di nou menm ki deside pou nou envesti nan teknoloji sa, kisa sa ap fè, sa ap fè ke nou ap byen pozisyone nou pou pi devan, pou nan lèzane aveni, nou kapab benefisye on retonbe ekonomik k ap bon pou nou paske li ap on revni pasif. Ki sa on revni pasif vle di? Menm si ou pa p travay, menm si ou pa p fè anyen, kòb sa ke w te envesti an, li menm, li pral ba w dividand, e dividand sa yo, yo menm yo avi. Antrepriz k ap kreye de sistèm CGM yo, yo pa an mezi pou reponn a demand sou mache a. Ki sa k fè sa? Paske gen yon bas konkirans antrepriz yo ki yo menm mennen a monopòl. Gon kou elve de pwodui sa ke n te wè toutalè an. Pa gen ase aksè a itilizasyon sistèm CGM pou tout moun. Bas konkirans antrepriz ki mennen a monopòl la, ki sa k fè sa? Menm si gen de lidè sou mache a, si pa gen plis ke twa, kat oubyen senk, yo jis mete tèt yo an monopòl, an ekonomi se toujou konsa. E wap wè, wap wè nan nan nan diferan peyi oubyen nan nan dife ok. Nan kad peyi nou an, si 2 antrepriz sèlman se yo menm sèlman k sou mache a ki ofri yon pwodui iks, kisa yo fè? Yo met tèt yo ansanm. E lè yo met tèt yo ansanm nan, kliyan yo pa gen anyen yo ka fè, se aprann ou a lese. Men lè gon twazyèm ki antre, ki vin di kase monopòl lan, lè sa l vin pi bon pou kliyan an, paske yo menm kounye a, y ap oblije pozisyone yo. Ebyen se sa k fè monopòl la, li pa bon pou kliyan yo. Li plis bon pou antrepriz yo, men l pa vrèman bon pou kliyan yo. Se sa k fè ke yo menm yo pa an mezi pou yo reponn, Piske yon monopòl yo deside kenbe pri elve sa a, ki fè ke moun yo pa gen ase kòb pou yo ale yo menm pou yo itilize sistèm CGM nan, alòske l t ap bon pou sante yo e l te ka pèmèt ke yon dyabetik gen yon meyè vi. Kisa MLC li menm Jan ke nou wè a, pou MLC se yon teknoloji ki ouvèt, gentan gen de lidè nan mache a yo menm ki kreye de pwototip deja. MLC ap vini avèk yon nouvo pwototip ki ap mwen chè e ki ap gen yon avantaj pa rapò avèk lòt yo. Avantaj pa rapò avèk yo, li nan slide la men m ap tou pwofite pale nou de sa se kisa, se ke, CGM yo, abityèlman yo pa genyen yon sèten alèt, alòske MLC a li menm l ap gen yon alèt, alèt la se ki sa, nan done chifre ke y ap mete yo, ki ap klase yon kote, otomatikman ke gen yon pik, sa vle di ke sik la monte, oubyen ke l desann, ap gen yon alèt k ap fèt otomatikman, e moun ki itilizatè de CGM nan, l ap tande alèt nan, lè sa li menm l ap kapab rapidman pran de mezi nesesè, swa pou l rele medsen l pou l di l kisa pou l fè oubyen pou l kouri nan sant de sante oubyen nan lopital ki pi pre l la li menm pou li kapab jere sa. E sant de jenerik sa se yon platfòm kote ke ap gen de dizèn e de santèn de direksyon diferan k ap ki ap la pou pou pou pou pwodui diferan, kòman m ka di sa, diferan pwototip pou diferan lòt pwoblèm. Men kounye a nou espesifikman konsantre nou sou dyabèt la. Paske si nou di nou nan Medtech, nou p ap sèlman chita sou dyabèt, alavni an, MLC li menm gen dwa deside antre nan lòt domèn, toujou nan teknoloji medikal. Men chak direksyon sa yo menm, y ap entwodui sou mache entènasyonal la pa etap, pandan ke y ap elarji pwogresivman gam de pwodui yo. Sa ke m te di nou toutalè a. Ki òf e ki premye bi pwojè a? An nou gade, an nou gade, an nou tande ansanm. Se kreyasyon pwòp pwodui pa nou ki ap reprezante yon sistèm de siveyans kontini de la glisemi ki rele Sistèm CGM, yon sistèm CGM ou Continuous Glucose Monitoring, se yon nouvèl jenerasyon daparèy ki destine espesifikman pou moun ki gen de pwoblèm de glisemi. Sistèm sa a se yon sistèm ki tanporè, li pa la a vi, li la sèlman pou yon peryòd de 14 jou. Apre sa, w ap enstale yon lòt, e enstalasyon MLC a li menm, l ap fèt sou bra ou, selon enstriksyon ki nan aparèy la. ki k ap vini avèk aparèy la. Pandan fonksyònman CGMMLC a, CGM nan ap an mezi, l ap mezire chak minit nivo glikoz ki nan san dyabetik ki itilize l lan e l ap konstwi yon kalandriye de mezi. Kalandriye sa a ap ka pèmèt kisa? Ap ka pèmèt medsen an regilyèman oubyen de tanzantan gade kòm si kòman m ka di mwa dènye kijan suk la te ye mwa sa kijan sa ye mwa avan kijan sa te ye pou nan peryòd 1 an oubyen 6 mwa li kapab pran de mezi swa si se sou ensilin y ap met moun nan pou yo mete l sou ensilin swa se si se medikaman l ap chanje l pou l chanje l medikaman oubyen si se dòz l ap ogmante pou l ogmante dòz donk tout sa avèk kontwòl Kalandriye de mezi lan, l ap pi bon pou medsen tretan an pou li menm, li kapab pran pi bon desizyon k ap bon pou pasyan an. An ka dogmantasyon ou de diminisyon to de sik lan, sistèm CGM nan l ap dispoze yon fonksyon alèt, sa ke m te di toutalè a, k ap voye yon sinyal sou smartphone itilizatè lan. Pasyan an li menm ki sa l ap genyen, l ap gen posibilite pou l reyaji rapidman, rapidman nan osi nan a sinyal bip sa ki fèt la, pandan ke l ap pou l evite evantyèl konplikasyon, jan ke m te eksplike tout alè an. Kontwòl glikoz la l ap pèmèt pou ogmante konsiderableman dire de vi dyabetik sa yo. Dou lenpòtans pou yon moun ki soufri dyabetik pou l itilize yon sistèm CGM. Malerezman, se pa tout dyabetik ki tande pale de sa. Donk se pou sa nou fè zoom sa yo pou plis moun ka konnen ke gras avèk teknoloji, gen yon posibilite pou menm si w soufri dyabèt pou w viv mye, pou dyabèt sa pa pote w ale anvan lè w. Kòmsi pou w pa mouri a fleur de l'âge paske w soufri dyabèt. Paske dyabèt la li pa yon fatalite an swa, soufri de dyabèt pa vle di ke w oblije mouri anpite, ke w oblije mouri avèk yon mòso, avèk, m pa konnen, jan m te di toutalè a, mouri anpite oubyen pou w oblije ap viv mal, pou w ap soufri, pou w pa ka byen manje, pou w pa ka byen amize w. Padone mwa. Karakteristik sa yo trè enpòtan pou moun ki kontwole ki vle kontwole nivo de sik yo regilyèman. Pa konsekan, de plis dan plis moun nan mond lan pral pòte a itilize sistèm CGM e se lè sa a, envestisè yo yo menm y ap rann yo kont ke yo te fè yon bon chwa pou yo finanse yon teknoloji inovant konsa paske Teknoloji inovant sa a, l ap pèmèt ke moun ki soufri maladi dyabèt yo, yo kapab jere tèt yo pi byen e ke avni yo ka nan men yo. Menm si yo soufri dyabèt, yo ka gen yon meyè vi. Yo kapab souri paske yo konnen, wi m soufri dyabèt, men paske m kontwole sik mwen regilyèman, lavi m sou kontwòl, sik la p ap pote m ale anvan lè m. M pa gen risk pou m gen yon pik, yon pik dyabetik, pou m tonbe nan yon koma dyabetik. M pa gen risk tou pou dyabèt sa li menm pou pou jis on ti blesi ke m genyen paske m pa kontwole regilyèman fè ke yo oblije ap anpite m de on manb kontwòl regilye sa se tankou oksijèn ke l ye pou yon moun ki soufri dyabetik pou l pèmèt ke l viv mye donk lavni dyabetik yo nan men yo men avni nou tou nan men nou kòm envestisè paske nou gen posibilite jodi a pou nou pran kòb nou pou nou envesti nan yon kèlke choz de noble, kèlke choz dekstraòdinè ki se kisa, la teknoloji medikal, e sa gras avèk kisa, gras avèk envestisman patisipatif. Nou pa gen pou n plenyen, pou nou di a nou pa gen tout pil lajan sa yo, gen posibilite pou n pran de peti pakè, de mwayen pakè, de gwo pakè, sa depan de nou, sa depan de si nou deside envesti. Ou menm, se lè sa a, w ap ka echanje pa w yo kontre aksyon w yo ki, yo menm, ap fè ke w elijib pou w resevwa de dividand. Ki kantite pa ki rep ki genyen an tou? 20 milya de pa, se emisyon total de pa, sa fè, nan 20 milya an, nan 20 milya lan, 10 milya ap rete pou MLC e 10 milya ap pou tout envestisè w yo. Kisa sa ap reprezante an tèm de chif dafè pou yon montan total de vant pou yon senaryo optimis sou yon chif de 40 milyon de dola? E kijan sa pral fèt? MLC fikse yon fèy de wout byen presi ki ale sou 17 etap e an 3 stad. Stad yo yo menm, yo detèmine avansman, reyalizasyon, pwojè a e patisipasyon pwojè a nan grand fondasyon yo, sa vle di patisip pou yon bon finansman. Se sa stad yo fè. Etap yo yo menm kisa yo fè? Se pou lè plan finansye. Yo menm ap mo. Plan finansye a, se kisa sa vle di, de etap 1 a 7, MLC konnen l sipoze ranmase tan kòb. De etap 8 a 12, li sipoze ranmase tan kòb. E depi kòb sa ramase, nou fon chanjman detap. E depi w tande gen chanjman detap, sa w panse sa vle di? Sa vle di, mwens par pou menm kantite kòb la. Nan etap 1, li ka te ba w 1 milyon, si w te pran yon pake pa egzanp de 1000 dola, nan etap 2 li 850, nan etap 3 l ap 750, etap 4, sa se de chif ke m ap ban nou ki pa reprezante reyalite a 100 pou 100 an, men apwoksimativman se sa. Donk tank n ap avanse vè la fen pou n ale vè letap 17, moun ki envesti deja nan domèn envestisman patisipatif yo, n ap konprann byen sa ke m vle di an. Men sa k poko envesti, sa sa vle di. Nan etap 1, gen plis risk. Paske se yon pwojè e tankou se yon ti bebe ki tou piti. Ok? Men, men, lè l kòmanse nan 2 mwa, nan 3 mwa, e pa menm ti bebe ki te gen yon jou sa a. E lè ti bebe sa a gen 12 mwa e ke l kòmanse mache, e pa menm bebe ki te gen yon jou sa a. Ebyen se menm, menm jan an. etap yo yo menm, tan k w ap tann pou w ale pou w envesti lè ou santi w pi konfòtab la, w ap met menm menm kòb la deyò, w ap gen mwens aksyon, w ap gen mwens dividann. E kou mwayen dè par la an pasan pa etap 1 a 17 ap ogmante jiska 100 fwa. Stad pre-seed la se etap de finansman pou etap de finansman de 1 a 7. Stad seed la se etap de finansman 8 a 12. Pou kounya nou nan stad pre-seed, nou nan etap 3, Li la pou l fini an 2024, selon senario optimis de MLC. Finansman nè reki, san frè de kolekte de fon, se 2 milyon de dola. Ki kantite pa k ap distribiye pandan peryòd sa pa sosyete a se 15 pousan. Ki valè prensipal stad sa? Sa vle di ki sa k ap fèt pandan stad sa? Se kreyasyon pwototip MLC an. genyen sètifika, e kòmanse avèk devlopman teknoloji an. E sètifika yo, yo menm, se la pou ogmante valè pwopriyete entèlektyèl lan. Sous de finansman yo se kiyès? Se peti e mwayen envestisman prive, patikilye du mond antye, de biznis enjèl, de fon de kapital ris, de akseleratè spesyalize dan le stad presid. Se la, dè ke nou atenn pe, nou atenn chif sa, nou pral pase nan stad sid. Kisa kap fèt nan stad sid la? Li prevu pou 2025, nan 2 zan. Finansman nè rekè a se 5 milyon de dola e nan peryòd sa a, se 18 pousan de pa ke MLC ap vèse li menm. Ki sa k ap fèt pandan stad sa a? Se kreyasyon yon chèn de pwodiksyon minimal, sètifikasyon nan yon sèl peyi. e mise en vente du premye lo e sèl peyi sa se an Risi. Sous de finansman se de gran envestisè, de fon de kapital ris, ensi ke de peti envestisman prive de patikilye dan le mond antye. Jan ke nou menm nou ap fè l la, jan ke nou ap finanse. se sa vek lajan ki nan poch nou. Apre sa, lè nou fini avèk stad sid la, nou pral pase nan yon lòt stad. Stad sa li menm, se stad de mizalechèl, round Ki kantite par kap distribye se 15 pousan dè par, sonje ke m te di nou ke se 50 pousan dè par ke sosyete a li menm lap distribye a envestisè yo. E sous de finansman an se kiyès? Se dè gran envestisè, dè fon de kapital ris, dè peti envestisè prive, dè patikilye dan le mond antye. E kisa kap fèt pandan stad sa? Se elajisman jeografi dè vant. Sa vle di pran plis peyi gen plis kliyan e kreyasyon de chèn daprovizyonman vè dot peyi, kite Larisi pou ale nan lòt peyi, mizalechèl e kwasans dire se apati de 2025 e san delè limit. Apre sa, se an 2030 kote ke lè sa a n ap rantre nan piblik makèt, Kwasans e ekspansyon se kreyasyon on rezo de sikiòsal, ekspansyon entènasyonal, kote ke nan on bann peyi ka genyen dot sant MLC, e lè sa a nap kapab rantre nan on ekspansyon entènasyonal. Sous de finansman se manche bousye pwofesyonèl, finansman nèweki a se a pati de 500 milyon de dola. E la nap pale de antre an bous, tout sa, de posibilite de vant, posibilite ke nou fè yon gwo pli vali avèk lajan ke nou te mete deyò. Kijan yon moun ka fè kòb gras a kwasans antrepriz lan? Kisa MLC pwopoze e kisa ke nou menm nou ka atann avèk envestisman nou yo? Valè aktyèl par yo pou kounya se 1 milyèm de dola. A note ke valè sa ap chanje an fonksyon de chak etap e montan envestisman an ki endike nan lis de pri an. 1 dola se objektif antrepriz lan a la kapitalizasyon, sa vle di a lantre an bous, chak aksyon ap vo pou pi piti 1 dola. 20 milya de dola se objektif de kapitalizasyon total de la sosyete, sonje ke n te di, yo te di, depi byen avan m te tou di nou ke se 20 milya de pa ki yo menm ap emèt. Nan 20 milya lan, 10 milya pou envestisè yo, 10 milya ap rete pou MLC. Analiz sa a, pou kwasans antrepriz MLC a, li baze sou kwasans konsomasyon e reyalizasyon antrepriz ki deja ap opere sou mache a. E analiz sa a baze sou kwasans 2021, 2022, 2000, ane k pase yo, E dane an ane ap gen plis moun k ap itilize sistèm CGM nan ki fè ke la nou ka wè se kòmsi se se le sèy plafon kòmsi le pri le pli ba posib men dè kon pale dantre an bous e ke gon mache vrèman ki reponn ki aksepte achte pwodui a gen gen vant k ap fèt, lè sa a pri a li menm li sijè a ogmantasyon, li sijè pou li ogmante konsiderableman e se lè sa a kòb sa a ke w te mete deyò a li menm li ka li pral ba w plis lajan. Ki jan yon moun ki deside envesti nan MLC li ka fè kòb grasa kwasans antrepriz la? Se jan m te di toutalè a, Gen yon bann moun ki panse ke envesti se riske, antre an bous se riske, wi se riske si e sèlman si ou pa konprann sa w ap fè a e ke w pran kòb ou a ou jete l nan yon fenèt nan nenpòt bagay e men si w pran tan w pou konprann e ke ou jwenn de pwojè serye, de moun serye ki lè yo di yon pawòl yo fè l, fòk ou gade deja kisa moun sa genyen Fè patenarya pou nou ka mize fò. Si se lajan patenarya ke nou mize, lè sa yon pati ap sot nan pòch nou, lòt pati ap sòti nan, se antrepriz la ankò kap ba ou l, eske nou wè jan l, jan l donan donan, win win? Lap ba ou l epi ou menm wap pran l, ou reenvesti l pou ka pran plis pa, lè sa ou konnen ou pap rekòlte de myèt, men ou konnen ou pral rekòlte yon sòm kolosal, kolosal pou ou menm ou ka asire avni ou. Machandiz, lè m pale de machandiz m ap pale de sistèm CGM MLC an ki pral pwodui pou vann yo, y ap gen yon majorasyon ki prale jiska 1000 pousan. Men sou e ke nou konprann, 1000 pousan an ban m mete l plat atè pou nou, dizon ke w ta achte yon pwodui pou vann, ou ta achte l a 1 dola e ke w deside di w ap fè 1000 pousan sou li. kisa sa ka repre, kisa sa vle di. E si w ta achte l 100 dola, ou di w ap fè 1000 pousan sou li, men se sa sa vle di. Sosyete a li menm, l ap reyalize des bénéfices importants sur la vente de ses marchandises. A 1000 pousan se enòm. Se kolosal, se pa anpil antrepriz ki ka di yo ka fè 1000 pousan sou yon pwodui, men sitou antrepriz ki nan domèn swa medikaman an, swa teknoloji medikal e otre, se sitou nan domèn sa pou ka fè gwo tonton chif dafè sa, paske dè kon pale de sante e kon pale de lavi, lèzòm ap mete grenn je nan tèt yo deyò pou yo pou yo gen yon bon sante pou yo pou yo viv byen. 50 pousan, Sosyete MLC a ap vèse jiska 50 pousan revni l sou fòm de dividand. E avèk yon chif de 100 mil kliyan, dividand lan kap atenn jiska 30 pousan montan par ke ou achte yo e montan de dividand lan lap ogmante pwopòsyonèlman gras avèk kwasans nonb de kliyan, dou Lenpòtans pou jodi a, nou menm k ap fè patrenarya, k ap pale de sistèm MLC a pou nou pale bokou pi plis, pale bokou pi plis la se pa sèlman pou lè envestisè, men pou depi kounye a, moun ki soufri maladi dyabèt yo, yo konnen gen yon sistèm ki egziste, ki revolisyone, ki chanje lavi moun ki soufri dyabèt ki rele CGM. E tou konnen tou, gen yon antrepriz ki ofri posibilite pou jodi a ou vin kopwopriyetè li pou ou menm ou gen de pa ladan l. E ke si w soufri dyabèt, ou tou konnen w achte pa w. Lè w ap achte yon sistèm CGM pou w itilize, w achte l nan biznis ou. Chak fwa w achte yon sistèm CGM pou mete nan ponyèt ou, pou kontwole to de sik ou, w ap souri paske w konnen w ap viv pi byen, Mwen konnen, sa ou wè m achte a la a, m ap gen m ap gen yon ti anplis sou li, yon ti diplis sou li. Se pou sa ke nou menm nou kontinye fè, nou fè patenarya bokou pi plis e ke nou pale de sa bokou pi plis sou lè rezo sosyo e ot pou plis moun tande pale de pwojè MLC a. Sonje ke depi o tou debi m te di nou gen pas gen pase 537 milyon konsomatè potansyèl sou planèt la e sa fè ke nou gen esperans ke n ap ogmante vant yo dane an ane, sitou ke si pwodui a li menm li lontan mwen chè ke antrepriz ki sou mache a yo menm e ke de de li vini avèk yon inovasyon teknolojik ke yo menm yo pa genyen, sa fè ke kliyan ke yo te genyen yo, n ap pran anpe, E nouvo kliyan yo menm, y ap trè anbale pou yo itilize sistèm CGM, mwayennan ke yo konprann vrèman ki sa l ye, ki jan pou yo itilize l e pou ki sa pou yo itilize l. Ki òf ki fèt a envestisè yo lè pou yo chwazi montan envestisman yo? On envestisè debutan ou gen yon envestisè mwayen, lè pwojè a te fenk kòmanse, yo te ka envesti antre mil e senkant mil dola. E o tou debi nan etap 1, mil dola la t ap bay 1 milyon de, 1 milyon de pèr. Ok, sa se pou envestisè mwayen. Men kounye a, MLC mete dè pak, dè pèr ki bokou pi piti. Des pans ki bokou pi piti, des pans de 250, de 500, de de 1000 dollars, des pans de 100 dollars e ke ou menm ou ka deside di ok m pa gen tout kòb sa, se 100 dollars m genyen m pran yon pake. M gen 250 dollars m pran yon pake. Se sa ke kounya ke MLC ofri kòm posibilite a petit bous yo pou, menm lè yo pa gen anpil kòb, yo vin fè kanmenm pati de cette communauté d'investisseurs k ap envesti nan Medtech. Envestisè estratejik yo, yo menm, yo envesti antre 100 mil e 2 milyon de dola, e menm plis. E ki sa ki genyen kòm espesifisite? S on òf pèsonalize avèk de bonus siplemantè. An nou ale pou egzanp denvestisman an, pou envestisman de 10.000 dola pa egzanp, avèk mizannèv plan sosyete a, baze sou yon senaryo optimis, chif 1 milyon de kliyan e kapitalizasyon de 10 milya de dola, Kapitalizasyon 10 milya de dola la, se sa ke m te di nou, se 20 milya de pa ki ap emèt, nan 20 milya de pa la, 10 milya pou envestisè yo, 10 milya pou MLC. 10 milya de dola, se potansyèl ogmantasyon envestisman yo, ki sa sa bay, sa bay, an nou wè, de 10.000 a 10 milyon de dola selon la liste des prix de l'étape 2, e la nou nan etap 3. 50 pousan se potansyèl ke nou menm nou pral resevwa sou dividand anyèl yo ki ka prale jiska 50 pousan chif dafè antrepriz la. Donk pou chif dafè lan, Fòm di tou di nou nou pap ka gen yon kòman m di nou de manyè byen espesifik, chif dafè la prale sou yon senaryo optimis avèk yon posibilite pou di ok nou avèk yon chif yon milyon de kliyan men ki kantite kòb ke nou ka fè, yon milyon de kliyan pral miltipliye pa pri ke yo deside vann li an e lè sa. Aprè tout chaj fin sòti e ot, y ap konnen ke nan tout benefis yo, lè pou y al repati dividand, 50 pousan de benefis lan prale pou kliyan, pou nou, pou envestisè yo yo menm. Ok? Donk, an gwo se sa, se posibilite de kwasans sa ki genyen. Bon, si m ta menm di nou baze l pou yo ta di l a menm pri ke lòt yo e, 80 dola pou 14 jou, 80 dola pou Pou mwen m gade mwen 160 dola pou 1 mwa, 240 dola pou 1 mwa, avèk chif sa si nap fè yon kontwòl ke yo gen posibilite pou yo gen 1 milyon de kliyan, li gentan bay yon sòm ki enòm e kolosal. Nou te gentan wè pi devan ki kantite kòb ke Dexcom avèk Freestylelip deja fè depi pandan ane 2021 an. Donk, baze sou se yon senaryo optimis, Gen posibilite pou nou fè kòb, gen posibilite pou lajan ke nou mete deyò a, li grandi e ke kòb ke nou fè yo, yo depase lontan sa ke nou te ka menm espere. E ou pap ka fè kòb sa malerezman si ou pa deside vin yon envestisè. Paske si ou jis tande pwojè an e ke ou pa met kòb ladan l ditou, ou pa nan envestisman, ou pa nan kòb. Men si w deside envesti, piti kou li ye, w ap gen yon prorata de kantite pè ke w genyen pou w vin yon envestisè, padone mwa. Dabò, fò ou enskri. Ou gen dwa enskri sou sit la, ou ka enskri avèk yon patenè ki deja nan MLC, ou menm kap tande zoom sa la, si ou pa gen pèsonn ki pale w de sa, e se sou entènèt ke w wè l, ou ka ekri, ou ka rele nan 36 55 55 95, oubyen 46 25 66 24 e lè sa n ap ka ede ou menm pou w vin enskri e lè w enskri an n ap esplike w kijan pou w fè sa oubyen si w gen yon moun ki te pale w de pwojè a e ke se gade w vin gade pou w konprann moun nan li menm l ap voye lyen l pou ou oubyen l ap voye 100 aksyon an kado pou ou lè sa w ap enskri ou ka ale tou sou facebook ou ale nan MLC Haïti E lè w ale sou Facebook, w ap jwenn paj Facebook sa, w ap ka deside monte sou li e w ap jwenn tout enfòmasyon, kijan pou w entegre yon gwoup WhatsApp, kijan pou w rele nimewo ki genyen an pou yo ede w, ou ka ekri yon kòmantè anba anba whatever Zoom ke ou wè ke nou fè yo la, e lè sa w ap jwenn yon moun pou ede w pou ou menm pou enskri. W ap ranpli tout chan yo pou antre tout done pou pwofil ou, w ap gen pou pase verifikasyon, sa ke moun ki enskri w la ap esplike w kijan pou fè. Apre sa, w ap gen pou rechaje kont entèn ou epi w chwazi yon pak denvestisman. E peman yo, ou ka fè pou peye envestisman ou ap fè l avèk kripto monè ke ou menm ou deside itilize a. E lè sa w ap wè imedyatman pa ou yo nan back office la. Back office la li menm se li ki lye w avèk antrepriz lan, se kòm si ou gen yon sòt de sit oubyen yon sit anndan biznis lan e ke back office la pèmèt ke Ou ka pase pèman an, ou ka pase verifikasyon, ou ka monte sou li, ou antre ID ou, ou antre nimewo, modpas ou, e ou wè tout enfòmasyon, kantite pa ou ke ou genyen, ou wè sètifika ke yo delivre ou, se sa ke ou ka fè sou back office ou a. Si nou ap pale d'investisman, e n ap pale de back office, nou sipoze pale ou de kad jiridik antrepriz lan, peyi konpetans pwojè a, sa vle di pwojè MLC a li menm, li anrejistre a Sent Lisi, paske jiridiksyon sa ofri posibilite pou resevwa fon kèlkeswa kote moun nan ye nan mond lan kontrèman avèk dot peyi e sitou kontrèman avèk la Risi ki gon kad jiridik ki trè sere. Kontra denvestisman an li sinye avèk chak envestisè sou platfòm sosyete MyMLC-Health ou siyen yon smart kontra e smart kontra sa li menm li relyew kòmsi li avèk antrepriz lan, avèk CEO a ki siyen smart kontra sa pou ou, e pa ki akimile yo, y ap imedyatman, apre ou fin achte yon pakè, sou fòm elektwonik nan back office ou a. E tout teknoloji ki ap devlope, Ou menm ki deja nan MLC, w ap tou la. E si w deside kontinye envesti ansanm avèk yo, w ap tou ka envesti nan lòt pwojè a, pandan ke dividand ou yo, yo menm, y ap y ap kòmanse tonbe oubyen y ap kontinye tonbe, oubyen ou deside antre an bous, ou vann tout, ou jis pran kòb ou, si se pou sa w t antre nan pwojè a. Vwala an gwo, on posibilite davni, on posibilite pou nou menm pou nou fè kòb, on posibilite pou nou vin des envestisè, men vin des envestisè avize. Si nou pa janm envesti ditou, ale sou entènèt. Depi ou gen yon smartphone, ou gen posibilite pou aprann kèlkeswa sa ke w vle. Piga nou vin di m ke envestisman riske, ke nou pa konn kijan pou nou fè sa, ke nou pa konprann anyen nan envestisman, fòme tèt nou. Pi gwo envestisman ke nou ka fè jan m te di nou an, se nan nou menm li ye. Ale sou entènèt, gade kisa Robert Kiyosaki pale, swiv tout moun ki pale denvestisman, gade kijan yon moun kapab fè kòb nan mond lan avèk envestisman paske se pa sèlman nan yon anplwa ou ka fè kòb. Ou ka fè kòb de diferan fason. E le mond est en crise nou rann nou kont. Gen gen plizyè resesyon ki gen pou l vini. E yon moun ki deside envesti jodi an, l ap envesti pour le présent men li surtout ap investi tou pour l'avenir alors votre avenir vous appartient pran desizyon pou nou vin rejwenn MLC ale sou sit la pou nou gade ekri oubyen rele nan nimewo kem te di toutalè a ki se 36 55 55 95 mwen se vis reprezantan nasyonal MLC pou Ayiti oubyen 46 25 66 24 pou lè sa nap jwenn avèk patenè nasyonal MLC an Ayiti an, li menm lap ka ban nou an plis detay ke sa ke mwen menm mwen di an, se te yon plezi pou m te ansanm avèk nou pou m te pale nou de de pwojè sa, mwen swete ke nou gen moun ki la yo ke nou gen de kesyon, si nou gen de kesyon se le moman, leve la men ouvri mikwo nou pou nou poze li oubyen ekri nan tchat la. E si nou pa gen de kestyon tou, n ap mete fen avèk zoom nan tou de suit aprè ke m bay ti tan pou nou reponn kestyon an. M ap di nou orevwa e lè sa n ap ka wè semèn pwochèn pou yon lòt prezantasyon. Wi, Irvlina leve la men, ou gen dwa ouvri mikwo w lan. Ban m verifye eske. Ok, bonswa. Bonswa lidè yo. Bonne année, meilleurs vœux. Mèsi. Pou fanmi ou. A toi aussi. Mèsi. E m pa gen, èske m pa konnen si m ka konsidere l kòm yon kesyon. M te bezwen konnen ki nouvèl pèspektiv pou MLC pou ane 2023, kòm nou fèk kòmanse vrèman. E alòs se yon kesyon ke mwen mwen chwazi poze a tit pèsonèl e m pa konnen e si m ka fè lyen an. Mwen m ta renmen konnen eske MLC an gen gen otan de motivasyon ke eske m ka di l ke Solar Group paske mwen wè ke e askil parè moun yo manke motive nan reyinyon yo. Ki pèspektiv ki genyen ki pou fè gen plis moun ki. enterese a pwojè a ou byen je n se pa. Se jis son. Pèspektiv ke ki genyen se ki sa? Pèspektiv ki genyen, kòm si mwen konprann kesyon lan. Kesyon lan se pa rapò avèk Solar Group. E m ap eseye reponn li avèk le plis de tak ke posib pou m pou ki sa. Se paske Solar Group li menm Ann di kounye a yo gentan nan etap, prèske nan etap 18, ok. Kèlkeswa pwojè a, nan etap ke li menm li fèk kòmanse, li p ap menm jan avèk nan etap lè l pral fini. Poukisa? O tou debi, gen plis risk, o tou debi gen plis, kòman m ka di, gen plis, se sa, gen plis a pèd. O tou debi, kòm gon, poko vin vrèman gen konfyans, paske le pli souvan lèzòm toujou renmen wè ki jan bagay la ap avanse anvan ke yo anbake. Paske gen diferan tip de lidè. Gen de lidè ki anbake depi yo konprann, gen de lidè tou yo menm fòk yo byen wè ke bagay la gentan ap mache, lè sa y ap di w mwen la, mwen ansanm avè w. Nou pa vrèman kapab konpare 2 antrepriz sa yo, poukisa? Malgre ke yap evolye nan menm domèn, yo pap fè menm bagay. Solar Group nan envestisman tankou de motè elektrik, envestisman sa li menm se medtech nan teknoloji medikal. E li nan yon stad 1, 2, 3, sa vle di yo fenk kòmanse, donk il faut donner du temps au temps Pou ke ki sa? Pou ke yo menm ki se CEO yo, yo menm ki kreye pwojè a, pou yo ale, kòman m ka di sa, ale ansanm avèk li byen rapidman. Pou nou chanje de stad, pou nou soti nan stad pre-sid, pou nou al nan stad sid, men nou menm tou ki envestisè, nou gen ti travay pa nou pou nou fè, pèsonèlman nan chak peyi, pou fè motivasyon sa si nap pale nan kam se nan kad pou Ayiti, demotivasyon an li pa sèlman nan kad pwojè MLC, li tout kote pa rapò avèk pwoblèm ke nou ap travèse aktyèlman an Ayiti ke nou tout nou konnen. Men malgre se fèt, etan done ke se yon pwojè ki fèt sou entènèt, Nou pa ka rete chita sou sa kap pase sèlman nan peyi nou nou menm pou nou pa avanse paske si peyi nou gen pwoblèm mond lan ap avanse e ke si nou menm nou deside rete se nou kap stanye donk fòk nou avanse kanmenm fòk gon lidè ki pou di an avan paske lèzòm pap swiv e sa ke ou di men yap swiv sa ke ou menm ou fè e lè yo wè ou kontinye pèsevere ou kontinye pèsevere. E lè sa yo menm y ap rejwenn. Sèl sa m ka di w tou se ke pa bliye se yon envestisman pèsonèl li ye avan tou. Menm si w pa janm deside fè patenarya, sa ke w envesti a, w envesti l nèt. Li pou ou depi w deside peye l. Patenarya a se pou ki sa? Se pou ede plis moun konnen. Se pou ede plis moun envesti pou yo gen yon kòb. Y ap viv nan yon peyi ki difisil konsa. Men malgre peyi a difisil konsa, yo konnen yo gen yon branch ke yo ka kenbe. Yo konnen ke envestisman sa yo nan 5 an, nan 10 an, nan 4 an pral bay yo yon bagay anplis ke si yo pa fè l ditou yo pap genyen. Donk se pou sa nou menm ki lidè ki konprann, ki kwè nou kontinye fè travay sa. Mwayennan ke jan w te di toutalè a, gen yon travay ki pou fèt kòmsi anndan kominote a pou fè ke yo menm yo konprann dinamism lan e ke pou yo rejwenn tren an. M espere ke mwen reponn kesyon an a otè de esperans ou. E si se pa le ka, m panse ke nou ka pale bokou pi plis lè ke nou wè, mizapa dèyè kamera a, nou ka wè pou nou menm pou nou pale. Paske nou konprann reyalite peyi a bokou pi plis nou menm k ap viv ladan l. Merci, merci. Se bon, se ok. Merci leader. Amen. Ok, mèsi ou menm paske ou toujou la. Mwen wè ke ou toujou prezan sou zoom yo, mwen teni a felisite ou pou sa. Donk, asire ou ke lè w ap vin sou zoom yo, menm si w gen yon sèl grenn asosye, vini ansanm avèk li. E lè sa, lòt lidè yo menm tou n ap di yo menm bagay la. Menm si nou gen yon sèl grenn asosye, fè l vini pou l vin tande, pou l vin konprann, paske chak pwojè charye dèyè l afè pa l, chak pwojè charye dèyè l posibilite lavni li e pèspektiv li. E moun entèlijan, ou pa met tout ze w nan yon sèl panye, ou gen yon envestisman la, ou gen youn la, ou gen youn la, ou gen youn la, ou gen youn la, Sak tonbe an premye a li byenveni, men on jou tout gen pou tonbe. E se lè sa wap rann ou kont ke de manyè entelijan ou tap fon travay anba ke pèsonn nan anba iceberg lan ke pèsonn pat ko pat wè ni konprann. Men ou menm ou te wèl, ou te konprann li, ou te kontinye avanse. Mèsi, mèsi anpil lidè. Enben ok, se te yon plezi pou m te ansanm avèk ou. M ap di ou babay e n ap wè semèn pwochèn. Chak grenn moun ki te la mèsi, moun k ap gade sou Facebook yo tou mèsi e moun ki pral regade an redifere tou. Se te yon plezi pou m te ansanm avèk nou. Pran swen tèt nou. Babay, a la semèn pwochèn. Ankò yn fwa, bòn. Bonne année, m tou mè vœux de bonheur pou cette nouvelle année. Se yon année kap vini ak anpil challenge pou nou, donk armez nous de force, de patience et de courage, men fè Créateur a konfyans paske li pap janm lage nou, nap kontinye goumen jan ke nou konn abitye fè sa nou menm an Haïti pou nou fikse bagay yo, pou nou kouri dèyè rèv yo. Dakò, bye bye. Bye bye.